Ak menm plezi kè kontan onè respè nou antre lakay ou avèk nouvèl videyo sa kote nou pote anpil enfòmasyon pou ou men jistavan nou antre nan detay ak devlopman yo nap di yon gwo mèsi ak tout sila yo kèlkeswa kotew ye nan mond sa ki toujou ebyen rete konekte sou tvlakayhaiti.com nap diw mèsi pou fidelitew ak konfyans ou e mèsi lefèke ou fè chwa de nou kòm meyè kanal ki la pou enfòmew sou sa kap pase nan peyi dayiti. Dosye Felix Badio dosye asasina prezidan Jovenel Moise ebyen fòk nou diw Badio Felix misye tounen la a el fè anpil gwo menas ak gwo deklarasyon ke anpil moun ap poze tèt yo kesyon men kisa kap pase konsa pou Badio ebyen li menm genyen avi de rechèch dèyèl alòske Badio gen dwa ap mete voice deyò Badio ap fè menas ak jounalis ak sitwayen nan peyi a ebyen nou pral fèw konnen Ebyen rezon ki fè Felix Badio li menm li sòti la e se pa yon sòti ki inosan ebyen vizavi de pouvwa a ke Ariel Henry ki nan tèt li e Felix Badio fè konnen ebyen li pral avili anpil nèg e l fè gwo menas sou Pierre Esperance kote l di ebyen l pral fè mouche mete matyè fekal nan dan Pierre Esperance. Antouka, e n fòk nou di w se 2 menas ki vrèman panike anpil moun e lè n konnen enben kisa, ki bwa nèg sa yo yo menm yo chofe nan peyi sa a sitou pou asasina prezidan Jovenel Moïse ke Badio li menm ak lòt ansyen senatè mele ak kolonbyen fè ansyen prezidan tou si nou ka di l konsa ebyen jodi a la ki li menm sòti nan silans li pou l frape laprès pou l frape 2 sitwayen, sitwayèn ki yo menm. genyen objektif pou ede peyi sa a sòti kote l ye a, ebyen nou pral envite w gen detay. Esaü César Maten Deba ki li menm tou sòti nan silans li aprè atak fewòs ke Theriel Thelus ta fè sou li, ebyen aprè Esaü li menm te nan diskisyon avèk madanm ni, deblozay pete, misye genlè souflete, kase tout dan fi a, Enben sa w tande a la a, Theriel Thelus ki li menm nan ti konvèsasyon l te gen avèk madanm Esaü t ap bay kèk detay e sila, Esaü ta pral move voye pye, enben misye pale e misye reponn Theriel Thelus. Nou pral envite w gen detay, rete konekte, bòn ekout tout moun, n ap tounen. E pli de pè ke de mal, nou wè la genyen asasen, lè prensipo zasasen e de lansyen prezidan Jovenel ki yo menm kòmanse mete tèt yo deyò la a, Pandan se tan nou wè peyi a li menm li an ebilisyon, pandan se tan nou wè popilasyon yo nan lari pou mande, pou reklame depa Ariel Henry, ebyen nou wè la a Joseph Felix Badio aprè John Joel Joseph ki li menm te plede non koupab, ebyen nou wè jisteman Joseph Felix Badio mete kò l nan lari, anpil pawòl kòmanse ap pale la a alesta de Joseph Felix Badio ki li menm ta reklame inosans li nan kad dosye asasina. Ebyen nou konnen se jis pou fè toune, se jis pou deplase lopinyon piblik, pou fè toune lopinyon piblik, pou fè chanje lopinyon piblik, ebyen Joseph Felix Badio ki vle jisteman sezi opòtinite a pou kapab jisteman atire e reklame inosans li nan kad dosye asasina. Prezidan Jovenel la, ebyen, nou pral fè w tande ankò yon fwa, ebyen, atravè yon ekstrè odyo, Joseph Félix Badio li menm, li mete nan lari, ebyen, jisteman, devan pòt tounen nan, dèyè kay medam mesye, sa ke nou pa ta janm panse, sa ke nou pa ta menm panse, menm nan rèv, ebyen, Joseph Félix Badio ankò yon fwa, li menm, li nan, li dan laktyalite, atravè odyo sa ke l mete deyò, pandan se tan li akize sèten direktè dopinyon, lè w pran tan yon moun tankou Louko Désir, menm jan nou tout te konnen l deja, Garry Pierre Paul Charles, e pou site sa yo sèlman ebyen se jisteman yon weekend ki pral vrèman an e ki pral vrèman vrèman vrèman nou kapab di sa e avèk anpil aktyalite nan kad ebyen jisteman aktyalite a konsènan Joseph Félix Badio e si nou kapab konnen ankò yon fwa ebyen pa rapò avèk rezolisyon ki te pran bò kote jisteman e sou konsèy sekirite nasyon zini an ebyen nou wè la ebyen Aprè ke nou te fin nou te fin pote demantisman ki te relatif pa rapò avèk non non lye pa rapò avèk jisteman entèvansyon ki ap gen pou fèt an Ayiti ebyen nou wè la ankò yon fwa yo tounen avèk sa dan laktyalite kòm kwa o debi di mwa de novanm pral gen yon entèvansyon nou kapab di ki ap gen pou fèt nan peyi a donk manman pitit marivant. Nap kontinye jisteman e reklame nou pa dakò jisteman pou ke jisteman gen entèvansyon ki fèt an Ayiti e ben ansanm de pwen sa yo nou pral gen pou nou debat nan edisyon sila ankò yon fwa Anderson nap elabore pou nou. E ben e Leonel san pèdi tan nap rantre avèk enfòmasyon yo kote nou wè Joseph Felix Badio Prezime asasen e nimewo 1 nan dosye lanmò e defen prezidan Jovenel Moise depi dènye tan sa yo nou wè ki retounen e nan laktyalite li e ta rive e some e kèk jounalis epi ekri avèk anbasad e peyi e blan meriken yo yon fason e pou fè l fè yon fas a fas avèk premyè dam Martine Moise ensi ke ansyen dir. Direktè Jeneral AI, Institution Policière la, Léon Charles, jodi a la ankò, pou n pa di nan lannwit mèkredi 26 oktòb 2022 a, kote Joseph Félix Badio ta gaye wonn nan, Joseph Félix Badio ki retounen dan laktyalite nan yon voice li pataje atravè gwoup WhatsApp yo, nou wè Joseph Félix Badio ki ta di. Anpil e koze men nou men e pou nou menm tout sal di yo l pa janm di anyen e nan voice sa e nou wè a e akize nimewo 1 e poun pa di tèt pansant dosye asasina e prezidan e Jovenel Moïse lan ki ta pale e de sekretè e jeneral e òganizasyon e dwa moun nan nap pale 2 e Pierre Esperance kote e Joseph Felix Badio ta menase Pierre Esperance nou konnen e nan langaj e pa bò isit lan nan langaj kòde a e lè yo di e yon moun mouch gen pou kaka e nan dan yo tout moun konn e kisa l vle di enben nan ekstrè e vwa sa e k ap fè laviwonndede a travè e sosyal medya yo nou wè Joseph Felix Badio ki ta klame inosans li ki ta montre. li pa gen anyen e poul wè avèk akizasyon e ki ta fèt e kont li, kote e Félix Badio e fè konnen tout moun e kap pale yo la e jodia la e tout moun e kap e e e itilize mikwo yon seri e lidè e dopinyon an lokirans e Pierre Espérance se moun e ki ta patisipe nan zak asasinay e prezidan e Jovenel Moïse lan e Felix Badio ki ale pli lwen e pou l e fè konnen jodi a la li met tèt li an fas Ariel Henry e li menm di tou e Jimmy jodi a la lè w pral gade e vòlè twò e e sou moun anndan peyi sa si w ka gade Izo k ap fè live e mesye e 5 segond yo e mesye gran ravin yo e k ap fè live atravè e tiktok k ap fè videyo e dan le tan N ap raple nou, otomatikman yon moun se yon vòlè, otomatikman yon moun e se asasen, ou oblije e fèmen bouch ou, ou pa rantre e nan bay moun e menm fanm ou tou, gen sa e ki dezète zòn kote yo t ap viv lan, gen sa tou e nou kapab di e ki fè tout sa ki depann de yo pou yo chanje e sinyati yo paske ou sal non fanmi an e paske ou fè fanmi sa e pa gen e oken respè devan moun e k ap gade jodi a la apre Izo ki pa sispann fè video e Joseph e Felix e Badio kòm etan asasen nimewo 1 nan dosye e prezidan e Jovenel Moïse lan nou wè e li soti li menm arive e menase yon seri ajan polisye kap e sekirize e premye minis defakto Ariel Henry kote Felix Badio e nan pawòl li li di e jodia la Ariel Henry e ki mande poul rann tèt li avèk e lajistis ke Ariel Henry avèk tout akolit li yo bal e randevou e li menm konsidere Ariel Henry kòm etan yon maryonèt ki fin fè yon djòb sal pou entènasyonal lan e ki deside pran e yon e travay konsa ki se wòl premye minis lan pandan ke peyi an ap fè fas avèk e yon sitiyasyon ki ekstrèmeman difisil e Felix Badio fè konnen nan jou e ki gen pou vini yo moun ki gen pou mouri anndan peyi an polisye ki gen pou tonbe Tout moun sa yo ap mouri sou konsyans Ariel Henry, tout moun sa yo ap mouri lakoz Ariel Henry e fòk Ariel Henry an mezi pou l reponn avèk e kesyon sa yo Noel ale pli lwen kote li ta menm pale e sou Nou konnen tout sa yo Jimmy se yon fason e Felix Badio a fè pou kapab e montre Pa gen anyen e ki ta fèt kont li, pou kapab e kontinye klame inosans li, lè w pral e konnen Félix Badio, yon nèg kap travay avèk e Lèzetazini depi e digdantan, yon nèg e ki te fè pati e CIA, jodi a la Lèzetazini e voye l devan nou, nap toujou di sa avèk e gran piblik nou an, menm jan enfòmasyon an te rive jwenn nou, kòm kwa Félix Badio te deja asasine, tou swit aprè lanmò Prezidan Jovenel Moïse, yon fason pou l pat pale, nou wè Félix Badio fò. Fè w konnen, se stimile yo t ap stimile e lanmò l, pandan ke mesye sa yo te gen plan, yo t ap konkokte e yon seri plan pou kapab asasine l, yon fason e pou l pale e jan Félix Badio pale tou, lè n ap tande ekstrè a, kòm etan e jounalis nou wè Félix Badio li gen men l tranpe, si jodi a Félix Badio di li ka pale, gen non l ap site nan pwochen jou ki gen pou vini yo, kòm moun ki ta nan asasina e Prezidan Jovenel Moïse. Se paske Félix Badio pa inosan e koze e plent e li ta depoze pou n pa di envitasyon li ta voye bay yon jounalis tankou Luckner Désir e di Louko Désir, yon jounalis e tankou e Garry Pierre Paul Charles, tout sa e divèsyon e nou konnen jwèt k ap jwe a byen, se yon plan makrab li ye, se yon jwèt koken li ye jodi a la, pandan Lèzetazini mande avèk e tout e peyi ki konstitiye Loni pou e voye yon fòs militè anndan peyi an, Toujou nan enterè l, toujou e pou eksplwate etrès resous nou yo, nou wè, yo vini avèk yon lòt dosye, nou konn peyi Dayiti, se dosye e ki rantre dosye, Félix Badio, depi anviwon 15 mwa, e ki gen avi de rechèch e dèyè l, nou pa janm tande l pale, e jodi a menm, pandan e gen posib pou e vini avèk e yon fòs militè anndan peyi an, e anpil peyi manb L'ONU e pa dakò, nou wè Félix Badio vin pale pandan ke nou konnen se jwè Lèzetazini li ye, se jwè e lakay Tonton sam e Felix Badio ye enben e Jimmy nap pèmèt avèk e gran piblik lan tande e yon e ti bout e nan ekstrè kote Joseph e Felix Badio ta lonje dwèt li tou e son moun tankou e Kiko Senremi son moun tankou ansyen senatè Jean Hector Anacasis kòm kwa se lakay sa. Lè w pale de Kiko Senremi tout moun konn kiyès ki Kiko Senremi lè ke w pale de Kiko Senremi ou pale de ekip Michel Martelly an bòfrè Michel Martelly Kiko Senremi ki akize egalman. Wi e jimmy e nou konn ki koz senremi e se ti frè e madan e sofia mateli alò e nou wè joseph felix badio ki tou lè mesye sa yo ap planifye e tout sa yap planifye lè yap e fè planifikasyon nan e ki pa nan enterè mas e popilè la poun pa di ki pa nan enterè peyi Dayiti, se lakay Kiko Senremi ale, se lakay ansyen senatè Jean Hector Anacasis mesye sa yo ale pou yo kapab vin kraze peyi an e jodi a la tou nou panse 2 non sa yo ke e Joseph Felix Badio e site a kòm etan prezime asasen nimewo 1 nan e dosye lanmò e prezidan Jovenel Moïse lan. ki gwo senrimi yo ta dwe envite l e e yon moun tankou Jean Hector Anacasis yo ta dwe envite l pou n pa di e fouke nèg sa yo mete yo dèyè bawo dayè e gen yon jounal e nan peyi e Lèzetazini ki te deja e revele ke prezidan Jovenel mouri se lakoz nèg ki t ap fè dil dwòg anndan peyi an se lakoz nèg ki t ap vann zam anndan peyi an nou wè non Joseph Michel Martelly te site nou wè non ki gwo senrimi te site e jodi a la e Joseph Felix Badio bay Prizon avèk Miami Herald byen ke anpil moun te toujou ap di Miami Herald son medya ameriken li ye pa gen an oken atik yo pral ekri ki pral an favè peyi dayiti pa gen oken atik yo pral ekri ki pral fè acheminman yon fason e pou jistis rann avèk e feu prezidan e Jovenel Moïse jodya la nou wè Joseph Felix Badio fè konnen Kiko Senremi, Jean Hector Anacasis, se 2 pèsonalite sa yo, otomatikman plan ap konkokte pou kraze peyi Dayiti, se kay moun sa yo yal reyini, yon fason pou diskite tout plan, e li menm ale pli lwen poul fè konnen ke Pierre Esperance, rnddh, yon seri jounalis e jodi an ki di yo se lidè dopinyon, yo gen. gen pou wè yo gen men yo tranpe nan koze asasina e prezidan e Jovenel Moise. Ok selman e. Mwen mwen mwen gen bel foto statu bel bagay. Non ah bagay lot nivo li pou li di ou konnen depi non bagay bagay pa gen pwoblem nan bagay relasyon an sa vle di ke se se de se de moun ke m pap itilize menm mo yo te anplwaye a e tankou Theriel Thelus e. Prezantatè emisyon Ti koze ak TT sou Emansipasyon FM ki chwazi fè yon challenge, challenge ou konnen lè nèg la li menm bezwen e chak 6 è a 8 è Radyo Emansipasyon FM Radyo se Natus lan natirèlman ou konnen e dòdinè depi nèg la bezwen frèm. Ou ede moun abile frem. Wap pale de granmèt yo. Ah mon chè. Nou konnen si e se lòt nèg sa yo kap fè n konprann kòm si. Bon kisa yon nèg, ekoute m, mezanmi m pa konprann bagay sa. Ou se mari madanm ou, gon bagay ki pase ou vin la ou esplike l, ou mande padon esye tout moun dakò. Fini. Epi kisa moun nan ap kontinye fè la ankò la. Non paske sa k pase. Mwen al Li renmen madanm ou? Non mal sup nan pa pa pa sa m pap m pap di sa m al siprann misye ok k ap oryante fi a nan yon lòt bagay Li yo pa nan wè moman kote a di m Yo pa wè estati a estati madanm ou? Enben pa wè Jan l ap byen Enben se e wont misye wont Se pa posib Tande non misye wont di fèt ke nan jodi m ale te gen ti pwoblèm m ale Epi menm demen maten an bout m bay ayide ke se etan ayide ok menm demen maten an m gentan tounen. Mwen gentan tounen e mwen pale avèk komisè de polis la ki se Caleb ki di mezanmi monchè retounen vin jwenn madanm ou bagay sa yo. Jere koze a bagay sa yo. Bagay pat bezwen rive la bagay sa yo. Mennan kounya la mennan kounya la nèg la ap alimante yon bagay. Lap rele fi a lap di fi a yon pakèt bagay men nan lèl wèm siprann li paske telefòn sa louko dezi epa mwen li e telefòn madam nan ah bon wi louko nou itilize menm telefòn non sa di ke telefòn pam nan menm lò wèl nan menm epou li liye ok telefòn pal la menm lò wèl nan menl epou mwen liye yonn bay yon kòd nan telefòn nan non pa gen bagay konsa monchè bèl bagay. Kounya pou misye fè lòbèy la Theriel Thelus pou l fè lòbèy la li di fi a mete kòd sou telefòn ou nan menm okazyon pou pwoblèm nan e de fèt kounya kòm dam nan li menm nan moman emosyon pou m pa wè paske misye misye estime ke sèl fason pou l kapab fè lòbèy la manipulation manipulation manipulation ok. Manipulation li fè paske li fè li m pat konnen byen o devan lap pale avèm nèg la pale avèm byen pwòp wi lap pale avèm byen pwòp men lap plede m di misye bon madanm nan dim tout bagay bay sa misye misye pat konprann si fi a tap dim tout bagay m di dam nan dim tout bagay monchè dam nan dim li pale avèw dayè wap banm konsèy Esaïe monchè pa kite bagay sa rivew ayè mwen admèt ke gen yon bagay ki pase gon kote gon gon gon liy mwen franchi. M pa dwe afranchi l. M aksepte. Mennan kounya la pou pèmèt ou pou w ap rele m, trete m de vagabon. W ap trete m de vagabon? M p ap desann al jwenn ou, Teriel. M ap di w sa jodi a la. M p ap desann al jwenn ou pou la senp e bòn rezon, m fèmen dosye a, dosye fèmen, se ou k ap bat pou fè lòbèy sou baz paske w ap chèche fre m. W ap chèche yon fre m. Paske ou bezwen challenge, mate deba sou baz sa ou bezwen fè l la, li pap itil ou anyen. Ok? Paske kòman imajine w, kòman imajine w nèg a di o fi a, fi a pa, fi a pa madanm mwen, o wi, e, ki sans sa gen? Challenge ki sa la bon frè? Wi. Nèg a di, lè nèg a kanpe l di, o wi, entèl pa madanm entèl, entèl pa madanm entèl non. Tande wi tande Etèl Manadèl o se tande se ti boubout li se ti boubout li kòmsi e kòmsi se yon fanm li pral li pral li pral manke fi a dega tou wi e pa madanm ou gen pitit avèl la wi map vi depi 5 an an tande wi tande wi depi 5 an ou konn madan Teriel kote m konn tande frè m gade non koulye a la li di li di ke e fi a mwen e e e kòmsi se yon fi map bay de map bay de kou Haïtienne mwen comme si m pase fon pa chat vin jwenn fi a. Eben, bon, an Men, pile sa. men, Bay bolem. se yon moun map viv avèl, li chwazi li menm, ok, pa rapò avèk Theriel t chwazi fè lòbèy la nan relasyon an sou bay paske se akoz de sak pase a ki fè misye ap antre kòl nenpòt ki jan, men sa map di misye lè jan de bagay sa yo rive gon halte la fò kanpe paske ou paka fè sa sa wap chèche a Ou bezwen desann mwen nan kote ou bezwen rive m nan, m pa pral la avè w. E se dènye fwa. Ekoute, 2 moun ki te gen yon pwoblèm. Wi. On jou pa menm pran, 2 moun yo antann pwoblèm yo. Wi. 2 moun k ap viv nan kay ansanm, ki gen pitit ansanm. Bon, kisa sa regade yon nèg? Ok. Stati. Konn a menm madanm ou ap poste foto sou stati l, w ap pote foto, w ap poste foto pa w sou stati madanm ou. Bon, ekoute, bon, ki pi bèl bagay ki gen pase sa? Ok. Donk sa vle di ke misye bezwen fè lòbèy, li fè lòbèy li, misye ap trete m de vagabon. Mwen panse ke jodi a la li pa nòmal ke yon jounalis ou chwazi èske ou konprann sa se pa se pa sa ak jounalis lan wi non kòmsi ou konprann se pa e pa posib an a di ke gon bagay ki pase wi gon bagay ki pase gon bagay ki pase e ou ou ou m ka konprann ou ou ap bay yon konsèy Ou bay konsèy. Tankou Ismael, Ismael bay yon konsèy, mwen se te byen. E, Ismael bay konsèy, se byen. Men, nan yon relasyon, toujou gen jan de bagay sa yo. E, sa k dwòl la se ke, lè nèg la chwazi, pou l ap di, gwo dènye kote l di, gwo dènye kote l di, o wi, e lè l wè fi a pa admè, pa antre nan lojik pa l la. Lè l wè fi a pa antre nan lojik pa l la, paske l t ap di fi a, men wout pou w fè, fè tèl bagay, fè tèl bagay, ay, epi di fi a, pa kite msye wè mesaj sou telefòn mwen nan. Epi yè msye di m, espès de ti lach. Kiyès ki lach la la? Nèg koze madanm ou an wi. Wi! Msye di m, espès de ti lach. La kounye a la, tout moun k ap atravè lemond, k ap suiv Facebook, bagay sa yo, kiyès ki ti lach la la? Lach la pou kisa? Nèg koze madanm ou an. Wi, m s on ti lach paske Bon ou konnen li bay, misye di man ke e presyon map fè sou fi a, mpa mezanmi, oh fi a pèm, ki bò fi a pèm nan? Bon kot sa gade nèg la. Pa gen bay pè. E konprann bon ou konprann Ezayi. Wi, misye di m espès de ti lach, oh mpat vle oh oh oh wi, ou pat ou pat vle nonmen nonm, ou tande li tap chèche pou nonmen nonl, bon maten an misye Teriel Telus. Ala vole misye di jounalis, kòmsi gen kèk jounalis kap fè reyay. M pa t site non msye vreman. Pi sa avan sa l pa t site non m. Kounye a la mwen menm kounye a la e jodi a la m di w mesi sa w te fè a. E w de fèt m te di mesi sa w te fè a. Men nan kounye a la hein ki sa k gen nan sa? La kesyon de telefòn tande la kesyon de telefòn nèg la pran. Ou konprann pou nèg la chwazi. Antouka nou salye madam Kimberly. Epi mezanmi An avanse papa an avanse E nou pran desizyon la E dayè Ezayi te di l Ezayi di bagay sa pap janm repete ankò Nou kondane sa k te fèt lan Nou blame Ezayi Tout moun t ap tann se te nan mikwo pou n te oblije fè l Non Li di oo lè vin lè fèk vin vin la vin pale de sa oo se vagabonday nou pat dwe pale sa menm isi a la pandan ke se maten deba nou mete tou mete tout bagay ki anba tab la anlè tab la yon bagay ki pase yon bagay ki pase sou plas bwaye e tout moun ap tann kisa nap di nan maten deba ou konprann tout moun ap tann kisa nap di nan maten deba vagabonday sa se yon bagay ki moun yo ap byen viv antre yo la kounya e se yon bagay ki pap janm fèt ankò nou fini. Di ba, o depa, o kòmansman li di make madanm mesye a, apre sa li pral di li pa madanm ni non, e ti mennaj li e ti boubout li. Bon, èske nèg sa a konprann sa l ap fè nan peyi a? Antouka mwen menm m fini ok, dosye klou. M wè m pap janm pale bagay konsa ankò. Men sèl bagay m ap di, dènye bagay m ap di Louko Désir, fò m di dènye bagay la. Ou wè madanm nan? M ap di mèsi cheri. M gen 5 an yon sèl fanm mwen gen. Se l'homme d'une femme. M gen 5 an avèk yon sèl fanm mwen ye. M gen 5 an telefòn mwen nan men fanm mwen, fanm mwen telefòn fanm nan menm. Èske w konn sa vle di? Ay di ke men sa an wè ki moun gen pwoblèm nan. Epi pwen. Èske w konprann? Men bagay la wi. Ay di ke tout pwoblèm nan men sa l ye. 5 an yon sèl fanm, yon sèl nonm. Epi yon pitit. Haiti Politique, dosye KTS, konsey de transition pep souveren. Plisye chanjman son prevu au sein du KTPS, proposé par le sénateur Moïse Jean-Charles du parti politique Petite Dessalines.